Madam mesye bonjou bonswa pou tout zanmi tout fanatik ki branche chanèl radyo pale haiti la vwa di pèp salitasyon pa nou espesyal ke papa bondye beni nou tout nou salye fanatik ki nan entènasyonal la fanatik ki an haiti ki branche radyo pale haiti chanèl pale haiti bondye beni nou tout se samdi se 6. Me 2023. Bon weekend fanatik radyo pale Haiti. Nou prale dwat nan enfòmasyon yo. Gen plizyè polisye swat, polisye swat sa yo, yo menm ki gen yon polisye ki rele tèt li Snaypè. Snaypè a li di li menm dosye fè operasyon vilaj dedye pou l pa fini avèk Izo a, Se bliye sa. Ebyen snapè sa a li fon gwo deklarasyon la a, pou jan li pale a la mezye ta sanble se tout bon vre Izo ap mouri anndan vilaj de Dye. Mezanmi ann rete swiv, pwiske polisye sa a di li menm jann pase l pase fòk yo fini avèk gang vilaj de Dye a, fòk yo fini avèk Izo Madam Mesye, yon operasyon ki kontinye e yon operasyon kote tout moun ap tann bon jan rezilta, Madam Mesye, m pral fè w tande deklarasyon yon polisye ki rele Snaypè e ki deklare l ap fini avèk gang Izo, Vilaj de Dye. Ban m fè w tande. Pèp Ayisyen kòman nou ye? M salye nou an jeneral e se Snaypè pitit gason nou. Jodi a, m vin pale avè nou pou nou tande m epi pou nou pa kite moun kap ba nou anana pou sizann e m konnen gen anpil nan nou ki vrèman entèlijan nou konn sa kap pase a nou konn kiyès ki mete nou kote nou ye a ok e n konn kiyès tou ki enpeche nou mache nou konn kiyès ki enpeche lapolis fè travay li kisa l ye nou gen plis pase 1 an depi lapolis nasyonal gen kontwòl tout zòn metwopolitèn nan. Via avèk sak teknik li, ok, stratejik li e via avèk teknoloji a tou. Ki gen kontwòl zòn metwopolitèn kote ki gen mesye dam ame yo. Sa yo rele bandi yo. Ok. Lapolis se li menm ki gen monopòl vyolans. An nou pran leta an jeneral. Ok. Pa gon kote nan zòn metwopolitèn nan. ki gen ti mesye arme yo lapolis paka entèvni se volontè ki pa genyen ok se volontè ki pa genyen son bagay enterè kap jere si nou wè ke yap kidnape nou yap vyole nou yap tiye nou e nou menm polisye nou frape pa sa tou se kòz dirijan yo se fòt dirijan yo Ok sefòt wo eta majò lapolis lan marye avèk gouvènman an gouvènman yo ki koz paske lapolis la gen ekipman ok nou gen minisyon nou pran fòmasyon e gen de antite nan lapolis la ki antrene ki pran fòmasyon pou jan de misyon sa yo e nou kapab lapolis la pa enpuisan vrèman jan yo vle fèl kwè a. Afè tande moun ap di Vilaj de Dye, Gran Ravin gen ti koridò, yo fouye tou gen sesi gen sila, lapolis enfòme. Ok, nou pran fòmasyon pou sa. Lapolis ka goumen, polis nasyonal ke nou genyen an, via avèk plizyè antite ladan l, gen pran fòmasyon pou nou goumen anba dlo, nou pran fòmasyon pou nou goumen nan fè nwa, nou ka goumen anlè, nou ka goumen nan ti espas. Ok. E nou pran fòmasyon pou sa. Nou gen plizyè avantaj ke nou genyen sou mesye ame, mesye dam ame yo. Ok? Paske m pa p rele yo bandi, paske bandi yo pa abite nan, nan, bandi yo pa abite nan, nan, nan zòn e, nan katye popilè yo. Ok? Se nèg yo bay zam yo. Moun fou yo. Sa m rele sa yo moun fou yo ye. Ok. Se yo menm ki abite nan zòn sa yo. M pral di nou yon bagay. Nou gen plizyè avantaj. Mesye sa yo, yo toujou poste ap fè videyo avèk tip de zam yo genyen. Sa son avantaj pou nou, lapolis la genyen. E n felisite yo tou. Tout sa se volonte pa genyen. Nou konn ki zam ki nan men yo. Nou konn sa k nan men nou. Nou konn fòs yo, nou konn fòs nou. E nou fòs nou plis pase yo. Nou pa bezwen anpil antite nan lapolis la, m p ap site. Swat sèlman. Ok? Nou menm swat sèlman nou ka rezoud sa a. Ti pwoblèm sa a. Pou vilaj yo di a se yon bagay ki pi fasil li menm. Sa se yon ti jwèt li ye. Nap annik bezwen yon ti kout men sèlman sou lanmè avèk gad kot epi gade bwa kale jan nou renmen l nan pèp la. Se volonte ki pa genyen. Se wo grade nan lapolis la melanje avèk gouvènman an ki enpeche ensekirit, ki enpe, gade, ki koz nou pa wè gon ti soulajman, mete l konsa, ki kòmanse. E sa a pa ta pran anpil tan pou popilasyon an te ka reprann aktivite l, pou lekòl ouvri. Epi banm di nou bagay, m wè pwofesè yo fè silans, elèv lekòl yo n fè silans, etidyan yo n fè silans, medsen yo fè silans, jounalis yo nou kòmanse ap frape frape, elit pwofesyonèl yo, chomè yo ok, fam de menaj yo ok, fè vwa nou rive, si gen volonte nou menm kòm polisye nou ka met lòd la, n pa bezwen soutyen entènasyonal la. Nou pa bezwen okenn lòt. Si yo vini, yo vin ba nou yon kout men, nou kapab. Men nou menm nou kapab, nou ase e n pwisan. Nou gen ekipman, nou antrene, n kapab. Ok? Pa gen youn nan nèg sa yo ki gen blende nan men yo anndan an. Sa se 1. Ok? Pa fè w tande nèg ti vòlè ap mete ti kas, ti sesi, ti sela. Nou gen gaz atrimojèn, bon sa bon, m pap repete sa. M kenbe sa sekrè. Ok se neg sa yo ki koz ke bandi ap trete polis nasyonal la nan eta sa a paske m konnen gen anpil nan nou ok lè yo lè jan de imaj sa yo li pa fè nou byen ok men an nou fè vwa nou fè yon sèl sa ka rive jodi a m pa polisye anko men map mouri polisye m ka pa nan enstitisyon anko yo ka revoke m paske m konnen gen anpakèt nèg ki ka anvi pale wi ki pa ka pale mwen menm map di nou sa. Mwen gen viza. M ap vwayaje Etazini depi 2018. Kidonk, viza m pa espire. Si m bezwen ale Etazini demen maten, m prale. Men sa k fè m rete? Poze tèt nou kesyon. Ok? Gen yon pakèt polisye menm jan avè m ki gen viza. Madanm yo, fanmi yo pa vle yo rete Ayiti men yo ret la y ap goumen. E toutan yo nan entèvansyon avè nou. E m vini sa. Ok, nou pa, poukisa n fè l? Nou renmen peyi nou. Ok, nou renmen peyi nou. Pa okipe kenn moun k ap destabilize mouvman bra kale k ap fèt la. Ok, e si nou kite momentum sa, moman sa ale, pita ap pi grav. Se volonte k pa genyen. Ok La polis nasyonal pa gon kote li pa ka rantre sou teritwa peyi dayiti sa se klè m ba ou ok mwen di w sa pa gon gwoup ame ki gen pa gon nèg sa yo sa nou rele bandi yo ki gen blende kilè sa m di nou e m toujou di nou sa m ap repete l ankò vilaj de dye gran ravin tan do ot lot zòn ankò ki gen èg kabe k ap mete k ap bay pwoblèm k ap mete popilasyon an nan pwovete pi mal ke jan l te ye a ki gen bonn serye ladan l mwen kwè sa m di nou an. E nou evite lè nou wè anbilans, paske nèg sa yo gen yon strateji konnya, fè kidnapin nan anbilans, bandi ap pase nan anbilans. Lè w konnen se maladi se si se, se bandi t ladan l pou yo ka travèse. Ok. Tande sa m di nou an, lè nou wè anbilans ap pase popilasyon si nou ka mobilize nou bloke l bloke l. Ok lè n kanpe lè nou verifye si se mòt ladan l oubyen si se moun ki malad na verifye aje nou ok paske lè nèg sa yo konn atak si ki lè yo bezwen travèse al nan lòt zòn konnen yo pase pa anbilans e ou sa m di ou wè kote ou wè kote bagay la sòti yo gen menm moun k ap ba yo anbilans pou yo pase pansetan nou menm nou konn ap mouri lè nou fè yon apèl pou anbilans vin jwenn nou pa kapab moun nan konn atè al fè 3 4 jou anbilans pa p leve l men m ap pale se snaypè ki yè bwa a m ap pale mwen menm m p ap met dlo nan bouch mwen wè la an mesye. Pa gen afè bagay nou pral di konsa nap epanye viktim ankò nan zòn sa yo pa gen viktim tout moun kap viv nan zòn sa yo sitou vilaj de dye gran ravin pa gen bon moun ladan yo klè sam di nou an pa gen bon moun ladan yo wè si yo te bon moun yo tap annik pran ti pakèt yo pran pitit yo al nan peyi yo Depi wè swazi viv anndan, chak jou gen pwogram. Yap pran plezi yo anndan, yo pa bon moun. Yap, yap, yap, yap, yap fè antèn pou bandi, yap pwoteje bandi, yap sesi, yap sela, ba moun sa yo pa bon moun. Remake pou n wè. Nou te gen frè àm nou ki te tonbe anndan, wap wè fèt moun anndan sa yo te fè. Nou konn bagay yo? M pa pale pi plis. M pap pale anpil. Wè si gen volonte, bon m konnen m pale mesye. Mesye dirijan yo bon nou tande m e gen lòt polisye kap pale toujou wi e banm di nou bagay wè nan jou kap vin la yo si ke aprè imilyasyon polis fin pran sa non sèlman yo imilye nou deja Ok yè zanmi nou parèt ki se izo li re imilye nou ankò li trete nou de fatra ou wè si nou pa fè yon bagay m repete sa ankò mesye dam kap dirije peyi yo m pa konn non nou ou wè eta majò lapolis tou chèf yo mesye an nou fè sa pou pèp la nou kapab Nou fin souse deja. Mesye elit entèlektyèl la, jounalis yo, etidyan medsen yo, m repete sa ankò, avoka yo, ok, rezèv peyi a, kote nou? Nou pa janm di anyen nan sa k ap pase a. Nap veye lè ti moman pèp la pèp la avèk la polis ap fè yon jan pou trake kèlke ti bandi ok kap fè de ti entèvansyon nap veye lè sa nap parèt tèt nou la jodi a m bezwen nou kote nou ekonomis yo avoka yo moun save yo kote nou hein eske n pa gen san ayisyen an nan san nou menm Eske nou pa ayisyen? M pa gen peyi de echanj non. M pa wè mwen menm ki pral etazini pral fè sekirite nan yon mall. Ok. M pa wè mwen menm ki etazini t pral fè yon lòt bagay non paske m se ayisyen. Ok nou ka chanje sa. E nou ka fèl. Ok peyi a ka chanje. Peyi a ka gen sekirite ladanl. E tout plan yo te defini pou gen sekirite. Kisak fèl pa fèt? M konnen gen yon pakèt nan dirijan yo t konnen m trè trè byen ok m te sekirite prezidan m te sesi m sela m toujou la m toujou nan tout bagay yo ok nou pran fòmasyon pou sa swat ke nou genyen an ke m fè pati a ok li pran fòmasyon menm jan avèk tout swat atravè lemond pran enfòmasyon pou n mande kisa kisa swat vle di ok m pap pale ankò m salye tout moun. Pale Haiti bonswa bonswa pèp la tout moun e polisye yo voye yon gwo kout chapo pou nou nan solèy cho sa nan batay la yon konba ret yon konba epe n nan men n ap avanse pou nou pran izo yon konba ret yon konba. M fè nou konpliman e nou pap pèdi travay sa. Travay sa nap fè son gwo travay li ye. Wè bon mwen renmen sa map di tout moun ap di tiye tiye tiye izo dat bon tiye izo a bon ou pa wè lè gann yo tiye yo pran tèt nou yo pran tèt nou yal a tèt nou. Bon sam ta renmen yo fè pou izo m pa konn ki kale k pral pran izo pase bwa kale a di bann ki bwa kale k pral pran izo paske lè bwa a twò kale l ka antre fon nan tèt izo li pete tèt li ou konprann m ta renmen pou tèt ize pèp la pran tèt izo konnya pou yal mete tèt la nan on kote on kote nan on mòg pou ap tann tout lòt tèt yo. pou yo pran tout lòt tèt yo, pou yo pran tèt ti lapli, tèt izo, tèt e, tèt e, e, 400 mawozo, tèt vitelòm, tèt ti e, lòt non yo m bliye lòt non, m pa konn lòt non yo. Pou yo ta pran tout tèt sa yo, pou nou mete tout tèt mò sa yo, tout tèt sa, tèt tout mesye sa yon kote. Lè yo fin mete yon kote. Kounya la sa pou yo ta fè pou yo ta fè yon mize pou yo ta fè yon mize m pa konn si yo gen yon mize touris konn vini tout moun vini tout kote vini epi pou make non yo konbyen moun yo gentan tiye chak ane ki sa yo te fè tout gwo tèt tèt tèt pyè michèl andre michèl tèt dat tèt dis tout tèt gwo palto yo. M ta renmen tout bagay sa yo al yon sèl kote. Epi pou touris, pou tout moun ap peye fè yon mize. Lè pou y antre nan mize sa, menm si se pou yon senkan, yon dizan, yon kenzan, nou ka la, nou ka pa la. So, pou mize sa toujou ap kontinye, paske depi ou vin di l men kriminèl yo ki t ap fè pi gwo zak nan peyi a, kounye a la, Tout moun, tout moun kounye a, menm timoun k ap vini, timoun k ki vin gran, timoun piti dizan kounye a, yo pral rive nan dizuitan, di ventan, vennsenkan, yo ta renmen al nan mize, yo ta, paran yo ta mennen yo nan mize, al gade tout lè, fè yon bèl mize, mete tout lòt bagay pou yon moun, anpi pou y ap peye antre pou yo wè tèt moun sa yo. Pou mize sa al la, se pa mize pou moun antre konsa non, se yon mize pou ta la, ap pwodwi lajan, jan de lajan sa yo, kòb sa yo ta jwenn yo pou yo ranmase timoun ki nan lari a yo, timoun ki pa gen fanmi, tout timoun Izo touye, e Dat touye, pou yo kounye a timoun sa yo vin gran, yo gen kòb nan men yo, kounye a ta renmen al gade tèt. Tèt mechan sa yo. Anpi kounya yo vin gran gen lajan kounya pou mize sa lap travay ap fè lajan pou okipe lòt timoun ki nan lari yo pou kantin pou timoun manje pou yo fè dlo pwòp bisantnè a menm se poul ta yon paradi lè moun vini bèl pye bwa plante pak fèt bay pèn pou moun ap mache sko lè menaj a menaj bezwen al pale al gade se la w ale ou chita ou gade w lè w gon kote w bezwen pou n fè bèl bagay nan bisantnè a bèl tankou. Yon bèl bagay nan kou bagay ki Miami an, lè moun yo bezwen al nan plaj, y al gade, yo chita pou nou ta fè yon bèl bagay nan peyi a. Epi kounye a yon mize, mwen kot mize a ta ye? Mize a pap menm kote la non. Yon mize yo ap mete yon kote, epi kounye a pou moun, depi touris la antre, moun nan antre, whatever Ayisyen antre, yo y ap bezwen pou y al nan mize sa a pou y al gade, mete tout lòt ansyen, tout bon bagay. Tout lòt bagay yo ansyen ki te pase. Ou kreye yon bagay pou mete aktivite pou lajan ka antre nan peyi a pou demen pou moun pa nan soufri, pou timoun pa ka pa al lekòl, pou timoun, pou, ou konprann pou tout moun pa gen moun pòv sa yo pou peyi a ap mete nou katriyèm peyi ki pi pòv nan lemonn, se pa vre? Pou bagay sa yo pa repete ankò yon lè nan dizan nan kenzan ankò pou bal sa men tout tèt izo bann ki grenn bal kale t pral pran izo a lè bal la t byen kale konsa l ka eklate tèt la si yo te ka pranl yon lòt kote nan kè nan tout bagay anpi tèt sa youn ap tann lòt tèt lòt tèt lòt tèt anpi kounya nou pran yon atis nou pran yon atis pou ap fref. Refè figi yo, mete ti bab blan pou Izo, mete yon grenn sousi, yon grenn sousi blan, yon grenn sousi nwa, mete ti tèt la, mete ti laplim, mete vitelòm, mete tout tèt sa yo nan yon mize pou y ap gade yo. Se sa m ta renmen pou nou fè pou peyi a. Ok kouray e polisye yo epi kounye a lè sa fini yo fin fè tout sa pou yo ta fè how ya doing? Alright kounye a lè tout bagay sa yo fini fèt fin fè epi Kounye la polisye sa yo yo nou pèdi twòp moun nou pèdi twòp moun kounye a pou yap fè moniman tankou polisye yo pil polisye ki mouri yo pil polisye ki yo tiye yo yo pran tèt yo yo rache yo pou yo ta fè tout jan de bagay se pa ti bèl mize pou nou ta fè pou lajan fèt pou antre nan peyi a men pa Bann vòlè sa yo pap la ankò bann vòlè gwo vòlè sa anpil tèt twòp nan mizè nan gwo vòlè sa yo moun e gwo palto a vès sa anpil tèt sipoze nan mizè a tou menm kote a izo ti lapu wè e nou konnen moun ki bwòs ki izo ki lòs ki bwòs ya pou mete tèt izo men kote men bwòs izo men bwòs ti lapu men yo men gwo palto a vès yo men tanga men tanga men e men paren men tout se pke konsa pou ba yo ta vin fèt demen si yo vle pou peyi a bèl. Kouray polisye yo ankouraje travay la nou kanpe pase nou pèdi twòp demen ou pa konn kilès ta mouri apre demen ou pa konn kilès kap mouri fè djòb nou travay travay pou pèp la se pou pèp la nou tal nan lame se pou tèt la nou te sèmante pou nou kanp pou nou pwoteje tèt pèp la ok ok thank you mèsi. Bonswa pale Haiti. Ti Edwa koman ou ye pale a eh. Pdg Bondye beniw wi map mande pale haiti silvouplè eskizem avan paske ou konnen epa fot ou non lor ou pale ou vin monte ya se pa fot ou son depresyon li eskizem pale haiti m respektew paske nou pa baw 5 kob ou mete yon enstalasyon radyo televizyon pou nou pou nou pale pou nou voye vos nou. Pou nou voye video nou. Mèsi pou sa Bondye beniw. Frantz Elbe pa vin pou fè anyen poul fè anyen pou pèp ayisyen li pa ka gen lan wi paske 2 moun sa yo vitelom di li te negosye avèk Frantz Elbe Ariel Henry avan Jovenel te mouri li menm Ariel Henry te gentan te gentan fòme gouvènman ni kounye a Bondye fè pou li. Ameriken fin touye prezidan an, yo pran ni yo menm yo paka, si si madan Laline te kapab pou yon ameriken pou l te met nan palè nasyonal li tap fèl wi paske li pa kapab, menm jan madanm Laline pa kapab pran yon ameriken pou l met nan tèt peyi dayiti a se konsa tou l paka pran Ariel Henry pou l mete l paske peyi a pa pou li peyi a pa pou Ariel Henry peyi a pa pou manman li madanm Laline. Se yon anbasadè ou ye. Anbasadè pa konn nan afè moun konsa. Lè w al, lè w al reprezante yon peyi, kote yo mete w chita se la w chita. Nou kapab dechouke nenpòt ladan yo depi yo pa fè afè yo dwat. E paske nou pa gen reprezantan, nou pa gen, nou pa gen reprezantan. Nou gen peyi, men nou pa gen reprezantan k ka reprezante Ayiti. Gade yon anbasadè ki al reprezante Ayiti nan Ozetazini. Gade kisa l fè. Lèfini l ranje kò l pou l sal moun santi bon. E ou menm ou pa bon. Ou pa bon ansyen. Konsil ou pa bon. Ou prezidan chwazi w li mete w reprezante konbyen milyon ayisyen nan yon peyi ou gen 30 an. Sal yo gade ou fè twòp tan nan pouvwa, ou fè twòp tan nan djòb kote ou ye a. Map mande li lè yo pou yo te retire w depi lontan se 2 moun ki pou te e 3 ou prezidan se 5 an l fè. Se 5 moun ki te pou pase nan djòb la. Se pa nou, e pa ou sèl moun ki bezwen manje. Yo kite nou fè twòp tan rat la twò rat la twò rèk. Sa l fè kounye a l pouse de zèl li tounen chòtchòt. L ap vole, l ap mòde. Kounye a bon pa ou la pou sal. Moun santi bon. Moun pwòp, moun debyen. Moun ki pa p ki pa p mete w ankò. Se kanpe w kanpe anfas li la wi. Pèp la gentan konprann ou wi. Eeh Rushi pèp la gentan konnen ou Ou fè twòp tan Ozetazini sou kont peyi dayiti wap souse l Kounya ou bezwen pou mouri Lè ou mouri pou kite sè ou frè ou rich manman ou papa ou rich pitit ou rich pitit pitit ou pou rich Ou fè twòp tan Kote ou ye a Nap mande Silvouplè, paske Ayiti gon moun ki pou reprezante li, Ayiti gon moun ki pou reskonsab li, Ayiti gon moun ki pou ki pou premye chèf ki nan tèt li k pou gouvène l. Silvouplè, nenpòt endistri a, nenpòt dyòb la, w ap travay w ap travay toutan prezidan an la, ou chèf. Depi gouvènman an Pa la ankò, l pral fè eleksyon ou dwe tonbe pou yon lòt moun pran e pa yon sèl moun ki bezwen viv. Si w fè 5 an, w ap ranmase kounye a m kon ranmase. Se sa k fè, e sa k fè yo ri Derish lè pou vin retire yo pa kapab. E sa k fè kounye a yo pou, ou pa wè Reginald Boulos pou l soti nan pye w li li blese w? Ou pa wè Dimitri Vorbe pou l soti li pa ka soti? Cherif Abdallah, yo vin gen twòp djòb, yo vin pran rasin, yo gen pye sou ou. Yo fè twòp tan. Ou peyi, ki peyi ou bon, yap renouvle, yap renouvle manda senatè. Se vote yo vote senatè, yo pa renouvle manda senatè. Yo pa renouvle manda depite. Prezidan an manda l fini, manda w fini tou. Se ch ansanm nou chita, ameriken pa di nou anyen l kite nap fè dego ba, demagoji. Pou li menm se debagob nap fè. Lap, yap pase nou nan tenten, yap jwe nou. Ki sa senatè te fè pou peyi a? Ou pa sa senatè Gracia Delva fè? Lap kidnape Tout bare lonbrik yo Yo andan yo bare lonbrik yo ak deyò Yo yon pye andan yon pye deyò Saw wè andan se jwèt Saw pa wè deyò a Saw wè saw pa wè deyò a se pi Se pa se se serye San pyew andan se jwèt Pye k deyò a se tout bon Moun nan yo fè twòp tan nan pouvwa Moun nan yo fè twòp tan. Se 5 an pi pi pi pi gwo lay pou moun nan yo gen nan pòs leta se 5 an prezidan ale prezidan pa la ankò ou pa la tou pa gen afeksyon refè eleksyon ankò pou ou si vin gen yon lòt eleksyon ankò ou ka pa bon si konstitisyon an pa chanje men nan menm nan menm nan menm 5 an ou pa kapab vini ankò Se sa konstitisyon an di. E nan mete Don Kato, renouvle manda Don Kato, ki fè nou nan sa nou ye a, ki fè li tèlman konn tout kwen ki gen nan palman, l al bote poupou met ladan l. Ariel Henry pa prezidan, madanm Lalin pran li, li mete li pou vin touye nou paske li te nan touye prezidan Jovenel, li ba Feliz Badio. Kòman w ta regle? Ariel Henry pral fè jistis. pou yal jije li Ariel Henry pral bay jistis yo ka ou pa wè lèl antre sal fè li kraze Claude kote l te ye a li kraze Bedford kote l te ye a li kraze Ophelin Vincent kote l ye a li mete pal li li kraze eeh konsèy elektoral la ki al fè eleksyon l kraze l se pat sal tap vin fè e pa sa prezidan Jovenel tap fè avè l li fè afè pal Li fè afè ameriken li fè afè mateli li li fè afè afè bill clinton li lal fè afè dimitri vorb li lal fè afè reginal boulos li lal fè afè akra li lal fè afè bidyo li li pa tap fè afè prezidan jovenel moïse paske jovenel moïse yo te di se diktatè li ye youri latorti te kanpe anfas la france Avèk France 24 li te di Jovenel Moïse est un dictateur. Claude Joseph e pat sa l te di. Li te di Jovenel Moïse ne pa dictateur. E be zanmi. E sak fè Bondye voye abiman yo. Fò w ka wè fi, fò w ka wè sak gason selon abiman w. Selon abiman w kounye a la a, lè se Ameriken ap marye fanm ak fanm, gason ak gason. Men se yon sèl bagay mwen ta mande, lè l fè bagay sa, marye fanm ak fanm, gason ak gason an, pou l voye al, lè yo fin marye Etazini, pou l voye al nan linydemyèl Ayiti. Se la pou y al fè resepsyon an. Ou konprann? Polis nasyonal la yo, pnh, moun, polis ki vle yo, ki renmen pèp ayisyen, polis ki gen kè yo, polis ki sansib pou manman, pou papa, pou frè, pou sè yo, ki vle bay pèp la yon kout men. E pa lontan map di pèp la rejwenn, rejwenn moun konstitisyon rekonèt la, paske konstitisyon rekonèt pèp ayisyen, konstitisyon rekonèt lame dayiti, Konstitisyon an rekonèt pou.